Ti makak. Epi video ou wè ap moutre w kote yo di w patnè a kagoul blan an se se ti makak la e pa li menm ok e se pa li menm dakò se pa li menm sa na gentan e difize foto l se pa li menm nèg yo debake. dan komisarya yo goumen a polisye polisye paka kenbe polisye oblije kouri epi kite komisarya ba nèg yo ti bandi pye sal anvayi komisarya a kraze brize anndan komisarya a libere detni kite an gardavi. de sekirite nasyonal. Sa vle di yon komisarya son espas de sekirite nasyonal. Yo pwofane l. Ann gade la, w ap wè tout dezòd nèg yo fè anndan komisarya a pou de moun ki ka kouri fon ti kout tèt nan tripotay lakay pou yo al gade imaj sa. Yo pwofane l. Epi sa k di an. La police retounen vini apre nèg yo fin fè de nèg yo pat bezwen komisarya m pa konn si yo te arete moun pou yo oubyen yo te di tèt yo yap vin menm jan gen de nèg jodi an ki gen plan pou al kraze prizon an ou pat konn sa gen plan kap fèt pou kraze prizon an e mesye yo ap reflechi l anpil sou sa pou yo kraze penitansye nasyonal. Kouman w vle yon lapolis nèg yo fin fè afwon sa yo rantre nan komisarya kraze fè dezòd nan komisarya epi yo vire deyò ale maten an pa gen yon repons ki bay kouman w konprann sa. maten an pa gon repons ki bay. M konprann sa dwòl anpil. Maten an pa genyen on repons ki bay. Mwen menm hum. Epi kounya lapolis ap di m ke jodi t moun ap di m ba lapolis ekipman, lapolis gen ase dekipman pa egzanp. Pase map ba nou verite. Bandi yo Tout band tout gang reyini ansanm Nèt anndan peyi a pa gen plis zam ke lapolis non ou pat konn sa Humm Map reprann Tout gang yo reyini ansanm pa gen plis zam ke lapolis Banm mete l yon lòt fòm pou ou pito Tout gang yo reyini ansanm pa gen zam ke leta sa pa egziste. Gad yon minis k ap mache nan lari a pou w wè. Gade pa egzanp premye minis lan Ariel. Pwobableman chèf kabinè Ariel. Pwobableman zanmi oubyen fanmi Ariel. Gade moun ki dèyè Michel André. Gad moun ki dèyè Jean Charles Moïse. Gad moun ki dèyè. 2 ansyen palmantè. Je reprends, tout gang yo reyini ansanm pa gen plis zam ke leta a. E dayè, dat leta ap sezi zam ak minisyon, kote yo? Bon, gon direktè polis ki te di m. lè yo fin sezi zam nan fò blan an bay otorizasyon pou lapolis lan sèvi avèk li sa vle di ke mwen menm map redi l ankò pa gen volonte gon bagay m te di nan Alo Henri ke map reprann la lè pa mwen menm pèsonèlman. E lè m ap gade tèt mwen kòm sitwayen ayisyen, m pa genyen de gwo mwayen. E sa m ap di la m toujou di nèg ki ta raz sa. M di mesye pou sa nou vo, pou sa nou reprezante. Mwen konprann trè mal ke pou genyen tout nèg sa yo an wo a ki gen tout lajan sa a pou n vo tout sa n vo a, mwen m pale de an tèm de mèb e imèb, lè m gad de Daraz pa egzanp on pòl la de. ant 500 a 800 milyon dola. Kòmsi pou yon nèg ou di tèt ou gran nèg, ou gran nèg, epi pou m gen dout, pou kòmsi m ap reflechi, le swa m pa ka dòmi byen paske gen yon sèten de gang ki tou pre zòn nan ki ka vin anvayi m, enben ou pa vo anyen monchè. Jan tout moun sa yo ansanm la, yo pa ka met ansanm menm jan a Pènye. Paske lè jodi yon nèg di li se nasyonalis li renmen peyi l se kèlkeswa obstak ki vin devan w lan fò w evakye l wi kòm sitwayen. Sa se prèv damou ke w gen pou peyi w, pou anviwònman kote w ap viv la. Paske. Mwen menm gen de gen de mouvman ki gen nan lari an. M poko vle fè de emisyon sou sa yo rele de de gwoup ame. Gen gwoup ame gen gang. Paske banm klè avè w, si ou gen lapolis sa k fèb, epi gon gwoup nèg ki vini vin vle pran zòn nan lontan. Bò lakay nou se te brigad M sonje Bèten nan adolesans mwen lè m ap viv Bèten nan Kafou te gon bann ti vòlè ki te bezwen vin asyeje zòn nan genyen se timoun zòn nan ki vle vòlè afè moun genyen se lòt kote yo soti enben yo mete yon brigad nan zòn nan wòl brigad sa depi yo jwenn yon nèg yo konnen nwa sur blan gen de prèv irefitab de bagay ki klè ki pwouve ke ou nan gang Enben sa yo fè w brigad la debranche w au vu et au su de tout le monde sa fè le matin depi w leve wap di woy kiyès ki tonbe paske brigad la gen de lè lè l gen tout enfòmasyon sou ou ke w son ti vòlè ou son ti kadejakè nan zòn nan brigad la rantre l al lakay ou menm li frape pòt epi l di w vin chache entèl epi demen maten tout moun ap leve konstate entèl disparèt oubyen entèl atè a. Zòn sa yo rele bèten an si pat genyen travay sa k te fèt enben ou te ka pèdi zòn nan se vre ke leta pa kreye okenn kondisyon pou l pèmèt ke jèn gason jwenn oubyen de oryantasyon ki pèmèt ke jèn nan li jwenn de fòmasyon jèn sa li kanmèm ka benefisye de yon anplwa men Sa pa baw dwa tou non pou deside pran zam ou pou ale ransone moun d'une part, d'autre part kidnape moun e menm retire lavi moun. Ou pa gen dwa sa. Ou pa gen dwa deranje yon gwoup sitwayen ki pa deranje w nan anyen. Menm jan ou pran nèg vilaj e nèg gran ravin ki deside deloje de moun ki genyen tout vi yo nan matisan. Gen moun se tout vi yo, tout jenès yo pase nan Matisan, epi yon bon aprèmidi nèg la leve, li mete moun sa yo deyò. Non sèlman li met moun yo deyò, li rantre lakay moun yo, yo vòlè, yo piye kay moun yo. Jodi a anpil moun pa poze kesyon kisa moun sa yo jodi a nan Matisan devni? Kote yo ye? Ou sonje anpil ladan yo te oblije al pran refij nan sant spòtif Carrefour lan, men nan yon sitiyasyon egzekrab. Poukisa? Paske gen yon gwoup nèg ki di yo menm yo erije tèt yo an chèf, an vòlè, an bandi, an nèg ki bezwen lajan, pandan ke y ap detwi lavi lòt moun. Jodi an. Tout nèg sa yo ki di yo gen lajan nan zòn Taraz, Tomasen, paske fò m di w gang nan li pa sèlman kite rete nan zòn Fesa pou l ap fè de atak sou Laboul non, li moute jis Tomasen, l al defye lapolis, l antre nan yon komisarya, li vandalize e l libere. de detni ki te an gadavi dan komisarya. Sa vle di ke se pa yon bagay ki senp k ap pase la. Oke. Se pa yon bagay ki senp. Mwen m panse ke fòk nou fè yon jan pou ke nèg ki di yo gen lajan an, tankou gen de moun ki di w ke yo pa dakò, blan vini. Ok, ou pa nan blan, men ki sa w fè pou w ede rezoud a sitiyasyon sa a? Ki jès ou fè? M gen yon zanmi, yon lè m sonje m ap pale a misye, misye gen lajan, epi m di misye, misye ap koute m la. M di misye, monchè w gen kòb, fè lapolis la kado w 2 dwòn non. Misye di m, monchè m ap reflechi sou sa. Pase ou sonje gen yon epòk, Gaby, ou sonje epòk sa? M te konn ap mande moun yo pou yo sipòte lapolis. Èske n sonje yon gwo mouvman m te kòmanse fè nan pentire komisarya, mete ekleraj nan komisarya, lè w wè yon polisye ba l sipò, lè w wè yon polisye salye l, ba l lanmen? Paske se sèl sa n genyen? Eske n sonje sa? Se pa di nan bouch kou nasyonalis. Se pa di nan bouch ke m pa bezwen blan vin sipòte m jodi a. Men fò di kèlke pa, gen de aksyon pou m poze. Si m rive nan yon sitiyasyon difisil kote ke bandi ap ban m pwoblèm, mwen gen dwa se pa zam nan m pran mwen menm m al goumen avèk bandi a. Men si se de kontribisyon ke m ka bay pou m ranfòse lapolis, m ap fè l. Dènyèman, Etazini Damerik bay 3 milyon dola isit. Ou konn anndan peyi a gen yon grenn nèg ki ka bay 3 milyon dola? Jisteman, ou te konn sa? Nou te ka reyini 3 milyon dola si yon sèl desizyon n pran. Pa egzanp, nou di nou p ap peye dezyèm rezidans pou minis. avèk direktè jenewo. Èske ou konnen gen de senatè, gen de nèg ki senatè jodi a ki pa nan peyi a, ki pati a tout fanmi yo hein sitou. Ou konn chak mwa leta ap bay yon lajan dezyèm rezidans pou yo malgre yo pa nan peyi a. Èske ou konnen gen de senatè tou ki gen chèn daparteman epi malgre sa. leta peye pou yo chak mwa yon dezyèm rezidans ki evalye ant 3 mil e 5 mil dola ameriken chak mwa. Sa wè dezòd yo ye tou. Si n te vle ranfòse lapolis la, n t ap fè yon bidjè piske. pwoblèm premye ke n gen la a se pwoblèm ensekirite an enben e sa n t ap fè wi nou t ap fè yon bidjè ki apwopriye a sitiyasyon difisil ke n ladan l lan la lè w pran tòsèl pa egzanp pou nèg m konnen k gen mwayen ki rete tòsèl men sa n serye epi kouman w vle leta bon mwen menm. Guerry Henry. M ta chèf de leta oubyen m ta minis enteryè an m konnen bandi ap bay pwoblèm agoch adwat pou bandi ka jwenn zam m ap chache nan kèlkeswa koulwa k egziste se leta m ye bra leta long m ap jwenn zam ki pou koresponn a bandi an m ap jwenn zam ki pou koresponn a bandi an kèlkeswa kalite zam nan. kelkeswa pwisans de feu zam nan map jwenn li an kòm si m paka jwenn de koulwa an tout nèg sa yo ki anwo e e la boule la si w vle oubyen taraz an nou paka jwenn m 82 nou paka fè kontra avèk yon 4 5 moun epi k vini epi k enstale yo la epi k rezoud pwoblèm nan a distans. Mesye met granmoun sou nou. Gran nèg gon jan l viv. Nèg ki gen lajan li gen de sousi l pa sipoze genyen. On nèg ki di ou se milyonè ou gen kòb ou wè lè w ap dòmi fò w dòmi anpè. Pa gen kesyon de okenn moun ki pral nwi w. Pa sipoze gen sa. Pa sipoze gen moun k ap deranje w. Sa vle di mwen menm gon efò k pou fèt jisteman pou ke gen de bagay ki korije. E fò yo korije e sèl jan pou yo korije se. De moun k anndan peyi an ki gen mwayen k pou di tèt yo, monchè gen de bagay nou pa ka tolere. Fò n di gen de bagay nou pa ka tolere. Paske gen, jodi an, kòm sitwayen, kòm moun, nou di tèt nou, f'gon jan pou ke nou jere de twa kestyon. Antouka, gen yon lòt videyo m pral eseye mete pou nou la pou n kapab konprann yon lòt kesyon paske la, aswè a la, fò m, fò m, fò m, fò m, fò m fè emisyon avèk pou nou ilistrasyon. Ann pran yon ti poz kèlke segond n ap tounen. Nou pa kapab kontinye nan sa. Ok? He, mèsi. Viktim konsantant. He, hum. Mèsi. Sa vle dire ke se yon gwoup moun ki antann yo pou ke yo aksepte lwa bandi an. Viktim konsantant. Sa enteresan kòm tèm. Antouka, e. Mwen panse ke jodi, jan m eksplike la, n ap kontinye gade sitiyasyon an, men fòk lapolis kraze komisarya a, demen maten fòk gon repons ki bay avè w. Malerezman pa gen okenn repons ki bay. Elbe pran souflèt la epi l vag. Menm jan Leon Charles pran souflèt la e li vag. Menm jan Gedeon pran souflèt la nan gran ravin. Pase fòm diw te gon epòk sou Gedeon yon bann nèg nèg antre nan komisarya gran ravin nan epi yo bon menm jan lapolis lan pran souflèt lan yo koupe tèt polisye epi sa va menm jan. nan vilaj 5 polisye mouri epi sa va mesye vous n'avez absolument rien comme orgueil epi yap di ke nou te premye pèp ki te fè endepandans jodi an ya absolument rien comme fyète sa nou gen la son detay bon de twa ti mesye ki kanpe konsa epi ki pran yon peyi an otaj konsa epi lame dominikèn la lap fè antrenman tout plim sou do nou leve. Eksplike m sa sa vle di. Bon si n te yon pèp ki te respekte tèt nou, n te sipoze mande Repiblik Dominikèn yon ti kout men wi pou n te jere sa. Kòm li pi pre nou la. Ou wè yon demonstrasyon de fòs ke yo fè la sou fwontyè la avèk cha de gè, avèk avyon, avèk elikoptè anlè. Hein? Ou wè yon ti demonstrasyon yo fè? Mande yo prete de twa. o mwen n ta jere pwoblèm sa paske kèlkeswa jan w vire l anvan menm n al gade lòt pwoblèm ki gen rapò avèk kesyon ekonomi men mouvman gang nan l anpeche menm grenn moun ki konn travèse a pou l al dèyè ti manje l nan li pa kapab m pa konn si n konprann non ti minimòm nan. Moun nan pa ka jwenn li paske tout peyi a verouye avèk kesyon gang. Ou wè nan zòn Pòtoprens kòmsi nèg yo fè yon jan, si w gade kartografi gang nan, mouvman an, deplasman y ap fè a, ou santi gon bagay ki dèyè sa. Epi sa k pi nèvan w non m, se ke gen de moun w ap peye ki pou rezoud pwoblèm sa k pa kapab rezoud li e sesi depi plis pase dezan. Moun yo la. Se sak pi fèm mal la hein komsi moun yo gen de mwen menm j'ai une responsabilité boukante la parole gon responsabilité sa ka rive gon fwa kem pa la men m fon jan m ranplasem gen moun ki ranplasem gon prezans ke emisyon sa genyen nan zòrèy ou anndan lakay ou men w pa peyem pou sa men èske w konnen moun ou peye. chak mwa regilyèman, non sèlman yo gen salè ki konekte avèk yon ansanm davantaj ke moun nan genyen, men li kanpe konsa l ap gade w, li pa menm dwe w okenn eksplikasyon. Bon gade yon bagay ki rive Polafito la, poko janm gen yon pwen de près ke lapolis lan bay sou li non. Gad sa k rive Tomasenyè, lapolis di w nou pran kontwòl sitiyasyon. Nèg isit toujou pran kontwòl. Pran kontwòl kisa? Anyen. Absolument rien. Tankou yon zanmi ki di se pa kontwòl komisarya n bezwen pou pran. Se gang pou eradike nan peyi a. Mwen menm mwen panse lapolis lan ta bra pran dispozisyon aprè sa, bon mwen mwen di sa bon plizyè lòt kote sa rive. Kounye a an nou. responsabilize moun yo. Meksik avèk Etazini te fè yon pwopozisyon. Fò leta a di yo kiyès ki mèt gang yo, kiyès k ap finanse gang yo. Nan sans sa a, laprès dwe pran yon responsabilite. Jounalis dwe pran yon responsabilite. E fò peyi a konnen l jodi a. Se vre ke l di, paske ou pral gen de enmi otomatikman. Men, ni mwen menm, ni ou menm, nou deja gen enmi deja. Paske si n ap mache nan lari a, nenpòt moun ka deside leve ou, kidnape ou, sa vle di se enmi ou. Vous avez des ennemis ke w pa menm ka rive idantifye. Do, kit ou fè plis enmi oubyen mwens enmi sa ne veut rien dire. Paske ke nou deja nan yon sitiyasyon kote ke nou plen enmi. Aswè a la m pa kwè yon moun ka pran risk pou l desann anba lavi l. Lalu, Pako, Boudon, Tirjo, ou pa ka fè sa. M pa kwè yon moun jodi a ka pran yon risk pou l desann sou wout ayewopò. Ann di ke gen yon moun ki malad Petyonvil, li pa ka jwenn swen Petyonvil, li di li pral Bènamez. Gen anpil chans pou yo kidnape w nan zòn 75 lan paske ti mesye Vitelòm yo rive jis nan ling nan. Sa ka rive tou, nèg sot jis nan vilaj vin leve w pandan w ap desann ou pral lopital la, Bènamez la. Ou pa ka ale, peti frères et sœurs. Ou pa gen dwa sa. Zòn sa pa pou ou, liy sa pa pou ou. Sa vle di ke kit ou fè moun, kit ou pa fè moun, an Ayiti, ou gen enmi deja. Di dyab la bonjou, l ap manje w. Pa di l bonjou, l ap manje w. Meksik, Etazini mande gouvènman an pou ba l lis de moun, ba l yon rapò sou tout gang yo e kiyès k ap kòmandite gang yo. Yo chak gen de gwo kontwòl ke yo fè. Nan liy anba a, Edouard Baussan vle kontwole tout espas anba a nèt. Ou chonje CPS e nèg yo gen tout sistèm yo nan men yo. Kote ke se yo menm kap kontwole pò. yo gen gwo enfliyans nan nivo ladwàn, konntenè ap antre nan liy nan eksetera. M kwè genyen e genyen plizyè liy maritim k ap woule, m kwè yo se yon 7 ki gen konsa. Men Bosan e le gran bawon, m sonje yon lè. M tap pale avèk ansyen prezidan Jovenel Moise lè sa mesye Bolloré yo te de konsè avèk nèg Meuse yo pou yo te kapab fè yon tèminal bò lakay yo pou yo te kapab mèt yon pò la ouvè yon pò e Epi m ap eksplike prezidan an, m di prezidan an, bon prezidan ou konnen gen plizyè aktivite k ap fèt anba bò lanmè a e m panse fò w ta fè yon jan pou w ouvè a prezidan an di m monchè kote w antre la l twòp pou ou m di sa k pase prezidan a monchè nèg Bolore sa yo bay pwoblèm nèg yo te ann Afrik yo bay anpil pwoblèm m di prezidan kote w jwenn repòt sa.